Mon chè gran frè nou poze nou trankil nou frè nou pa fè bwi. Chè nap viv nou an denyè tan menm. Bon se konsa sa ye avèk maladi kowona viris sa la menn ki bay anpil pwoblèm dan le mond la menn bagay yo tèt anba tèt anba menn se lontan nou te konn nou te konn ap wè kèk bagay jounen jodi menn nou pa ka konprann. Mon chè kounya mwen lè map byen gade mwen nan viv an denyè tan. Konprann, bon Jezi pa lwen vini nap viv nan dènyè tan. Kilè a voyem pase mwen yon dam kap prudon yon jèn ti fi pou mwen menm m ka bay m ka mete ti bouch la ka gon 13 ans li pa ka gen plis. Bon map di ou poko menm kite pipi nan kabann m poko gen mennaj. M sezi. Non. Ou pa sou tè a. Ou pa ka sezi yon timoun ki gen 13 ans ou tande paran l ap kouri dèyè l pou afè mennaj. Moun yo pap janm sispann kite pipi nan kabann non papa. Bon sa ka ye depi lontan bagay lan te konsa se pa jounen jodi an nou rekonnen sa yon moun yon timoun konn gen bon timoun yo nan mennaj yo fòme yo nan mennaj bagay nan ti gason bagay nan ti fi yo pa janm kite pise monchè tèt chaje nèg pa moun kot bagay sa pral ye sa pa nouvo sa pa nouvo. Ah bon nap transe la a vre gon nèg ki gen 38 ans lap pipi nan kabann. 38 ans moun ap pipi nan kabann? M wè manman l ap pouse l mete deyò. Merde! Sa depase. Non misye gen dou 38 ans manman l ap pouse l pouse l mete l deyò la a ti moun toujou men 38 ans pou yon moun ap pise nan kabann sa egzajere. M panse ke gen yon bagay ki manke fèt. Li konnen lap ki sa yo espre l fè. Anmeyy rèv mwen an tonton se lajan n vle wi depi n jwenn lajan. Si misye. Non papa pou mwen fò.